Peyi a tèlman di, peyi a tèlman gen mizè, peyi a tèlman rive nan yon nivo la a E ke pèsòn pa kapab ankò, menm pwòp fanmi w ap kidnape w, menm pwòp moun ki anndan kay la avèk ou a, pa fè l konfyans paske peyi a vin yon labou ki glise depi w met pye w sou li, m pa kache di w gason m, w ap tonbe. E w ap tonbe fò, e lè w tonbe, Fòk ou gen gason nan gason w fòk ou gen fanm nan fanm ou pou leve kanpe paske gen de so w pran m pap kache di w moun ou pa ta pi panse ki zanmi w lan ki bon patnè w la fè pridans avè l paske tout nèg bezwen lajan e sitou wap avanse nan desanb m pa bezwen di w Ki kantite ti kidnapè sal, pye atè, zòtèy plen ekzema, ki yo menm ap veye moun serye ki nan lari k ap regle afè yo e pou mete lapat sou yo pou kidnape yo, yo bezwen lajan. Ebyen medamzemesye nou kontan rejwenn ou ankò yn fwa e pa bliye ou sou tvlakayhaiti.com nan twazyèm videyo sa ke nou pote pou ou zanmi konpatriyòt nou yo medamzemesye ebyen lapolis ki yo menm mennen operasyon Gason pa kanpe sa ki bay rezilta sa ke nou pral envite ou wè nan video sa medam e mesye ebyen la polis frape fò kidnapè yo anba kòd kidnapè yo ap depale kidnapè yo pa konnen ki sen pou yo regle pou yo rele ankò paske la polis deside fòk yo peye sa yo fè a la polis deside fòk dezòd sa li menm li fini. Ebyen moun sa yo nou pral montre nan videyo sa a medam e mesye zanmi konpatriyòt TV lakay Haïti.com yo ebyen se pwòp fanmi yo ye men yonn bezwen lajan kisa l fè li kidnape pitit fanmi li al bay sere l pou l fè kòb sou fanmi an menm pwòp fanmi l ankò l kidnape pou l ka fè lajan. Men sak peyi dayiti ya. Men sak Haiti cheri ya an 2022 pwop fanmiw ap kidnapew poul ka fè lajan. E si tout fral pata jwenn lajan sa n pa bezwen diw ki sak ka rive nou konn prensip la deja. Antouka. Nou pral envitew tande koze. Nou pral envitew gade vizaj yo byen anndan video sa. Charly François, Dieverson Jolicoeur, 2 mesye sa yo jwenn arestasyon yo akòz yo ta mete ansanm pou anlve yon timoun 6 an lakay li nan Kafoufèy nan dat 25 novanm 2022 a. Youn nan patikilarite kidnaping sa genyen, se mobil la oubyen rezon ki fè mesye yo di yo anlve timoun nan. ap koupe fèm kounya la papa li menm ki okouran de sa an bon kreyòl li bezwen pran men sòl pal la tou kounya la misye ale li menm lal koze avèk sèm poul fè menm bagay la tou sa se youn a menm sè a oubyen yon lòt sè a menm sè a papa epitou misye yon moun ki swifi anpil. Donk euh sa tout gason konn genyen mwen menm pam nan men manke tankou wap gade bann nan apa li menm pwan sa kòm plezi li mache fè moun wè nan zòn kote rete nan kafou la mache fè moun wè nan kay la li konn wè mwen renmen lave enposib tèlman li konn wè mwen renmen lave enposib tèlman lap fawouchem fawouchem pase nan betiz bagay sa yo fè moun pou mwen konsa tout bagay sa yo vin fèm mal mwen konn al dòmi lannuit. Mpa ka fè manje bon kòman map pase avèk bagay sa yo sa travay de twazyèmman m gen yon yon demwazèl ki aletranje ke m ansanm avèk li misye ke okouran de sa li vin kote m li mande m foto fi a kounya la m moute foto fi a misye ale sou facebook li voye zòn la li bay fi a fi a asepte l li fin asepte l li tonbe pa la fi a bay Mesye yo te mande plizyè ranson pou libere otaj la ki te deja pase plis pase yon ventèn jou kay yon moun nan Lewogàn. Moun sa pat menm okouran si timoun l ap gade a se kidnape yo kidnape l kay paran l nan Kafou Fè. Avan tou, ki kote w al avè l nan Lewogàn nan? Se nan yon lokalite ki rele Nèfondwa. Hein? Nan fon dwa. Ou gen moun la oubyen ou konn la? Nèg la ou ye? Non m pa nèg la. Kòman ou fè? Kisa ou fè pou jere timoun nan pou ou? Ki kote? Èske se te lakay ou? Lakay fanmi ou? Lakay kiyès? Non, se lakay, se lakay yon fanmi zanmi m nan. Lè ou rive sa ou di? Kisa ou fè? Kòman timoun nan rive? Èske yo konnen se kidnape timoun nan te kidnape? Non. Charly François se yon jèn gason k ap etidye administrasyon piblik nan yon inivèsite nan kapital la. Li abite nan menm kay avèk Jefferson Jolicoeur ki se gran frè viktim nan epi zanmi l. Sepandan, Jefferson Jolicoeur ki se tou yon etidyan nan administrasyon piblik deklare li pa t okouran. Se paske yo arete m avèk Charly François ki byen mal li fè bagay yo epi misye Hélène Jérébé li e nan ponpye misye ap fè tout bagay ki fè mal. Y ap fè sa k pi esansyèl la. Wi, y ap fè sa k pi esansyèl la. Y ap gaspiye l, apre sa ke y ap gaspiye m dèyè l. Wi, epi l di m ke pou m sere mesaj sa yon kote, m genyen l sou telefòn mwen la. M te kap, m te kap, m te kaptire li, m mete l la. Ou konprann? Se tout, mwen menm tout pwèv mwen se, se sim nan. Se sim nan ki nan miliye m, ke m jwenn li an. Men nivo sa, nan de moun sa yo, kiyès ki pi nivo l edikasyon nan de moun sa yo? Pyès ki. Ki pi wo nan nivo deklinasyon? Kè san se otè a nan pitit ou avèk Charly? Mwen menm ki sa m te men daprè analiz pa m avèk jan m panse mwen mete Jefferson Jolikè men sa k fè m rezon k fè m mete l. Zanmi, zanmi an k'avèk li a m pa te konèt li. Se pa, se pa le fèt ke ou menm, se pa love ke m gen pou ou, ou konprann, ou vin avèk yon zanmi tou nòmal, makeye'l, se sa k fè m ba, m ba, m bay misye, m bay misye tout posiblite m a mwen menm. Se aprè plent paran ti gason an te depoze nan komisarya Pòtoprens, dcpj ta pral louvri yon ankèt sou dosye sa ki ta pral remonte ak 2 mesye yo kòm prensipal sispèk. gras ak bon kolaborasyon komisarya Gresye ak Leogàn epi otorite lokal yo nan Tonm Gato ak Fondwa, lapolis ta pral rive libere viktim nan nan dat 15 desanm pase a. Lè paran yo aprann nouvèl la, se te gwo soulajman. Lapolis ap kontinye ankouraje moun pote plent lè w viktim oubyen lè w gen moun ki viktim kidnaping. Enfòmasyon w ap bay yo kapab ede lapolis pi byen metrize tout mòd operatwa bandi yo itilize. Konsa fòs lòd yo ap ka pran nouvèl dispozitif pou kwape fenomèn sila. Msye di m fokis sou sa map di yo pa okipe kòmantè non pafwa fòm kou fòm gade yo monchè gon seri de nèg phtk se la yo vin kanpe anba vòb te mete king posse lwen la bèl epòk se vre wi m sonje yo frèm nou fè 8 ans nap fè kanaval king posse nou fè tout kalte bèl cha nou envesti nan son Nou envesti nan tout kalte bagay. Nou te fè bèl kanaval wi. Nou kraze channmas chak ane. Depi n rive channmas nou kraze sa plat. King Posse, Black Alex, la belle époque men. Apre yon tan son lòt mesye. Depi w malandren nan joure m voa ale pase. Non misye rele Oscarena Oscarena Anilus Misye gen yon non Anus E misye ap vin joure la Ou deja gen yon non Anus ou ap vin joure monchè ah Eddy Youyou di mwen gen yon zanmi la kap plenyen lè w te Ayiti misye pat gen pwoblèm manje Ni met gaz nan machine but yo pa konn konbyen bon fèm sa w vle yo pa konn konbyen fanmi ki antre nan chomaj fanmi m gen plis ke 50 an yap bay djòb an ayiti nan vòbefi sèlman nou bay plis ke 2000 a 3000 djòb sou jenè te gen yon lòt 500 djòb nan patisri manman m nan gen 200 djòb fanmi m bay plis ke 5000 djòb pa ane Yon seri de ransè k pa menm bay 3 djòb pa ane antre nan leta yo vòlè tout kòb peyi a apresa yo fè moun panse se lòt moun ki pwoblèm peyi a antouka yon jou lap jou tande mesye nèg yo ap sispann pouse bourik yo a kanmenm yo pap ka kontinye ap pouse bourik yo tout jounen. Kèk choz. Aa. Ba wè. Mwen monte nou pitit gason. Gad gwosè pitit mwen. Ou wè gwosè pitit mwen? Misye gwo nèk pase m. Se yon ti live la 1300 moun rapid la mesye ooh lòbèy. 1300 wi fanò San prevni byen relax Fanò e sal ye wi. Gon seri de bagay nouvo bagay la fasil mesye. Ti gadyen! Ti gadyen! Men ti gadyen, ti gadyen èske ou jwe boul toujou frè m? Se ti gadyen m gen lontan m pa jwe boul wi. Ti gadyen m sonje w, kenbe la frè m. Se ti gadyen, m te konn jwe foutbòl a ti gadyen wi. M jwe foutbòl a ti gadyen nan Pelerin. Se tout moun yo la toujou mesye. Ti gadyen kenbe rèd frè m. Kontan wè w.